Medam e mesye fanatik TV lakay haitipointcom yo nou kontan rejwenn nou ankò yn fwa nan nouvèl video sa bon nou pap pale twòp paske enfòmasyon yo yo anndan video a paske jodia la vitelòm Vitelom la a finalman misye pran peyi dayiti pou li wi misye pran peyi dayiti pou li misye fè e defè e li bay lapolis defi e yo paka level misye kraze komisarya jiska prezan pa gen operasyon ki fèt e kidonk vitelom jodia la a li montre nan peyi dayiti l se tou pwisan. Li se tou pwisan paske si tout fwa Vitelòm pat yon tou pwisan aprè tout tan frekansite sa yo l fin fè la nan vizaj lapolis, touye polisye, kraze komisarya, m kwè gon repons ki tap bay Vitelòm. Men, jiska kounya nap pale la, DG polis la ki se Frantz Elbe, ebyen misye pa itil anyen e misye sou wout pou l tonbe. Gen anpil nèg sou tèren an la a ki deja ap chofe paske yo pral fè apèl avèk yon nouvo direktè pou vin jere pnh la paske Frantz Elbé misye pa gen kapasite, misye pa gen konpetans pou djòb la e depi yon nèg ou ap travay nan leta ou se direktè polis oubyen kèlkeswa lòt pòs ou gen nan leta a ou pa ka nan kesyon gen konpayi de sekirite Alò tout zam ki ap antre nan peyi a, tout zam nèg y ap pran nan men bandi, eben Frantz Elbé pran yo, l ap ogmante biznis sekirite li alòske lapolis pa ka jwenn bal, yo pa ka jwenn materyèl pou yo kraze dèyè bandi. Eben li senp, Frantz Elbé gen konpayi de sekirite, misye ap ogmante konpayi li, ap bay tout zam ak katouch yo nan konpayi l alòske lapolis la menm Nèg yo pa gen anyen nan men yo, lè yap fè yon operasyon se konte yap konte grenn katouch alòske bandi a debake a bokit katouch poul mete bagay nan men lapolis. Ebyen nan videyo sa nou pote pou ou la a nou pral fè ou tande ki kalite pouvwa nonm sa k rele Vitelòm nan misye gen nan peyi Dayiti. El tèlman gen pouvwa li rete tou prè anbasad amerikèn humm alòske yo dou yo mete yon milyon dola humm. Aah gen koze wi nan peyi sa antouka banm kite nou tande kisa ki genyen nan peyi a e nou menm na va konprann na kite kòmantè nou anba videyo a bòn ekout tout moun nap tounen. Bonit tout moun savyen liancourt eske n anfòm nou pral fon ti pale nou pral depoze valiz nou anndan pernier tòsèl nou pral fon ti gade e n pral fon ti pale ak lapolis e m pale ak polisye yo deja Ba yo yon ti kras melanje. Pandan m ap pale la, gen anpil konsètasyon k ap fèt pou wete Frantz Elbe nan tèt polis la paske misye pwouve ke li pa kapab. Li pa kapab paske misye ap bay manti pou gouvènman san l pa rann li kont son fizib li ye. Se li menm yap sote nenpòt jan depi bal la pral chavire se misye yap sote men lap bay manti pou gouvènman an e vandredi a m te vin la m te di n ke map tande yon konferans oubyen yon pwen de près ke Frantz Elbe ap bay aprè 2 manti l fin bay m pa kontinye tande l se konsa m ye e pa depi vandredi m di nou Vitelòm atake komisarya a Pènye a men m te di n sa deja kòmsi ou wè sa yo an kominikasyon yo rele sa les chiens écrasés. Paske pou nouvèl nouvèl fòk li nouvèl. Lè w wè ou wè tout laprès ap lage foto w kòm si se yè. E depi vandredi Vitelòm atake komisarya Pènye paske l pa t gen moun ladan l. Te gen 3 grenn polisye k te la, nèg yo chape poul yo. Paske yo di yo p ap ret la pou nèg vin touye yo la epi yo lage kò yo. Depi vandredi Vitelòm ap pyaf anlè a wi. Kounye a l potko fin demoli l nèt, epi l vini avan yèswa nan nuit la, l debake pou rive yè maten, li plat li, li plati l. N ap vin sou sa talè. Sa vle di ke mwen menm pou m di nou yon ti bagay, lè yon nèg ou se chèf epi w ap bay manti, alòske mwen konnen se manti w ap bay, m pa gen okenn respè pou ou. Ou konprann? Paske nan konferans Frantz Elbé a, li di ke lè yon jounalis poze l kestyon sou kestyon sou bagay komisarya Pernier a, misye di w ke kòm si tout bagay pral sou kontwòl oubyen tout bagay sou kontwòl. Lapolis etsetera pran kontwòl bagay epi lapolis pa gen kontwòl anyen nan zòn nan. Ou konprann sa m di w? Dezyèm bagay lè misye di m ke pandan l ap pale la gen yon operasyon k ap mennen Gonayiv met de men nan tèt. nan lyankou nan savyen met de men nan tèt paske kisa k rive yè m te di sa nan ti pale ke m tap fè bon m do m tou fè sa avan m kòm m poko menm fin salye moun yo men ban m tou fè sa Michèle Pierre je te salye kote an règle jeneral on jounalis pwofesyonèl kap travay gen dwa gen dèz enfòmasyon ki pataje. Epi jounalis la di w ke l ap tann sous ofisyèl pou l konfime enfòmasyon an. Tande wi lasosyete. L ap tann sous ofisyèl pou l ka konfime enfòmasyon an. Sa vle di ke sous ofisyèl l ap tann nan se otorite yo. Pa egzanp, gen dwa son bagay ki sòti de primature etc. La prezidans, direksyon jeneral de la pnh. Sa vle di ke lè jounalis la di lap tann sous ofisyèl lan, sa vle di lap tann sous bò kote otorite yo. Mè konfrè, mè konsè, an Ayiti, menm si gen anpil kap takle, mè bon m di nou yon verite. Se sa t fè anpil pafwa nou nou panse map bay manti se paske nou manke enfòmasyon kounya w ka estime o m pa la m a distans poukisa e mwen t panse m se mèt enfòmasyon wi paske gen anpil enfòmasyon se mwen y ap fè kredi pou yo pataje l ak yo avèk li fò nou dakò sa gen anpil nèg ki sou tèren an t ka gen menm enfòmasyon ke m genyen. Men genyen des enfòmatè ki sou tèren an tou, lap difisil poul ba yon nèg atè a enfòmasyon kel genyen an. Paske m di nou deja, gen moun gen, gen, gen enfòmatè t viktim se jounalis ki fè yo viktim malerezman. Fòn klè sou sa. Mentnan, sous ofisyèl la se otorite yo. Sa vle di lè jounalis la di w ke fò m kontakte, fò m konsilte sous ofisyèl, l ap tann kisa otorite oubyen l pral rele yon chèf, yo gen kontak tout minis, tout chèf pou fè kontak. Premye bagay ke n bezwen konnen mè konsè, konfrè an Ayiti, otorite w rele an, tande wi, otorite w rele an, l ap rale dra sou bò pa l la, kòmsi l pa p janm di w verite. Tout tan m nan batay a polisye. Nèg la konn g'on enfòmasyon l pataje l avè m. E pa paske m inyore l. Men m pa kouri pran sa polisye a ban m nan pou levanjil. Fò m al tcheke lòt sous mwen atè a pou m asire m ke sa polisye a di m nan se levanjil. Paske nèg la gen dwa ap ban w enfòmasyon, se enterè pa l l'ap chèche. Kòm si l'ap rale dra pou l kouvri bò kote pa l. sa di si w met nan tèt ou otorite aktyèlman an Ayiti se sous ofisyèl, atansyon, yo ka sous ofisyèl men yo pa yon sous kredib vre. Bon m repran sa m di a. Otorite ayisyen yo ki la, ki an Ayiti, k ap swiv, gen de enfòmasyon ko bezwen, yo ka kòm si konfime enfòmasyon an, sa ka rive. Men si w met nan tèt ou, Vwa kòm si sous ofisyèl w ap chèche pou konfime w on enfòmasyon pou l kòrèk pa pote boure sou otorite paske otorite a li menm l ap ba w sa ke k ap bon pou li a paske l p ap kraze tèt li li pa ka kraze tèt li l ap l ap ba w sa w ta renmen tande men sa k ap bon pou li a men l p ap ba w tout verite Se sa k fè anplis otorite a fò gen pye w atè a pou w konpare 2 enfòmasyon yo. Tande byen sa m di a. Enfòmasyon otorite a se yon sous ofisyèl se vre, men li pa fòseman yon sous kredib. Fò nou klè sou sa. Eben koute, sa di pandan jounalis yo devan Elbe, pou pou anpil nan jounalis yo, Elbe di yo oubyen sa yo pral releye nan jounal, gen yon operasyon k ap mennen pandan n ap, vandredi a, pandan n ap pale la gen yon operasyon k ap mennen nan Lyankou, nan Savyen, Latibonit. Mwen menm ki gen pye m atè a, m di e manti. M te anba live la, m kwè se Ayiti Buzz ki te live, m di e manti epi m tou ale m pa ret tande misye. M pa wè tèt, paske kisa bagay lan ye? Ou pa kapab chèf pou wap bay manti jis pou ka pase bèl. Si w pa gen detay, di wa retounen sou li. Osi senple ke sa. Lè kou, bon, imajine ke w anonse operasyon, kòman ba, tònad 1, epi Vitelòm menm sot nan twou ou te l kache a, li lage yon goudou goudou 1 sou ou. Kisa w di tèt ou kounya? Ou anonse tònad 1, on chèf gang pwisan ke nap tolere zanmi nou e m pral fè n tande son, m oblije m oblije retounen son seri de bagay. Paske zanmi nou li ye si l gen tout pouvwa sa. Ou menm ou anonse ti tònad, tònad 1, li menm li anonse san anonse, l annik fon pote bouron goudou goudou epi l pase sou ou. Bon kisa w ka di kounye a? Pa gen anyen w ka di non mèt la. Ou pa ka fè sa. Donk se yon peyi difisil. Men atansyon, pandan m ap pale la gen konsètasyon otorite yo nan nivo gouvènman an. Aprè sa k pase an, paske Vitelòm li replike wi. Anplis li kraze komisarya plat atè a, m pral montre n sa talè sou ekran. Li retounen vin depatcha on bò nan antre Bèlvil la ankò, pa gen moun k ap siveye anyen. Pa gen moun. Sa di, yo panse mi ka bare yo. Ou wè bagay sa, se karma wi ki la a. Se yon bagay tris k ap pase a. Men gen anpil moun k ap reflechi tou wi. Paske lè te gen ensekirite anba lavil, anba nan Lasalin, nan Site Solèy, sou Bèlè, ba Dèlma 2, gen yon seri de moun ki anlè sa yo ki panse se nan paradi yo ye sou latè. Anyen pa konsène yo. Manifestasyon pa pou yo. Okontrè yo trete yo moun sal kap manifeste. Ohh Petyonvil la son kote manifestasyon pat menm ka touche. Pase se moun, ou konprann, se moun, se moun lòt nivo trete nan zòn sa. E sat fè te gon kestyon nan manifestasyon, Petyon, Desalin, pitit Desalin pral kay pitit Petyon yo. Ebe men bagay la kounye a wi. Sa vle di ke jodi a se karma kap frape yon pakèt tou. Paske gen anpil tout ret anlè a. Se yo menm ki ame nèg nan geto a wi. Jodi a pa gen diferans ant kestyon site solèy, ba dèlma avèk nèg petyonvil. Menm gang nan, menm kouri a, menm kè sote a, menm paka dòmi an. San dan kay wi pwofesè bite al pran l avan yè, tomasen 32. An dan lakay li wi. Li pa abite lasalin, li pa abite matisan, li pa abite site solèy, li pa abite dèlma 2. Yo antre an dan lakay li al pran l nan tomasen 32. Se menm sa yo te fè pou madanm Cineas la. Sa vle di kisa? Sa vle di jodi a, kou w te monte Montay Nwa, w te nan kòman Kenskòf, kou w te Fermat, Laboul, bon Laboul pouri nèt li menm. Sa vle di, bon m di nou yon ti bagay. Se pa yon kestyon de ap imilye moun ki lasalin paske ou menm ou ret anlè. Kounye a se tout kote t pa bon. Dayè, premye masak sou polisye yo kòmanse fèt semèn pase a Petyonvil. Franswa, Doko, Metivye se Petyonvil yo ye. Sa di kote moun ak soulye dòmi. Se la nèg yo premye atake. Kisa sa vle di? Pa gen ankenn kestyon jodi a, o m se nèg anlè, ou se nèg anba. Nou menm panye a, menm bagay la nou ye. Nou nan menm woulo a kounya. Dayè w anndan lakay ou pè. Polisye pa ka dòmi anndan ti kay ke l redi achte, ti kay ke l ap peye l pa ka dòmi la. Se nan kache l ye. Komisè polis nan kache, enspektè polis nan kache. Pou kounya menm direktè depatmantal polis nan kache. Paske gen menas sou do l, presyon yo anpil. Alò nan kisa n rive la? Kòmsi w pa wè peyi a fini nan men nou? Epi anpil nèg kòmsi olye yo rete nan baz pwoblèm peyi an, Se de se defann yo ap defann malandren pou yo atake moun kap kap pale peyi. Se pa nòmal. Sa vle di ke ki sa k rive kounye a? M pral di yon pawòl. Pandan nèg yo chita la y ap panse pou ranplase Elbe men tande wi ekoute atansyon eske jisteman Ranplase Elbe a pral pote solisyon rapid ak sa n ap chèche a? E non! M te fè yon twit sou sa e se yon verite ke m bay. Mwen konsyan Elbe pwouve ke l pa gen dimansyon pou l kontwole sa k gen la kòm chèf polis la. Dayè misye ap pale ou santi misye trake. An kominikasyon, se sa yo rele trak. Kòmsi wap pale ou anvi tranble menm. Ou panike, ou trake. Yo rele sa trak an kominikasyon. Ou konn yon moun kòmsi kap pwononse yon diskou, Pastè Fanel D'Haiti, pandan wap pwononse diskou epi ou wè men ou anvi tranble, wap swe, wa wè pye ou anvi tranble, sitou lè ou gen yon foul moun devan ou. A ou la, presyon, e sa t fè l rekòmande, lè w pral parèt an piblik, ou santi w ka trake, ou ka pran yon ti sik l ap ede w, menm yon sirèt ka ede w, chewing gun ka ede w, ou konprann, paske w trake. Donk, Elbe panike, misye trake, nou ka wè sa, misye panike. Kounye a, sa k pase? Pandan misye panike a, gon defisi de kad anndan pnh la, seryezman. He gwo koze map pale la gon defisi de kad nan polis lan poukisa pa egzanp chak fwa ou bezwen yon DG pandan dènye tan sa yo yo oblije ap panse a yon nèg ki te pase deja e kisa l te bay kòm rezilta lè l te pase a. Kisa l te bay kòm rezilta? Bon, yon nèg al nan rankont, m di w, nèg yo nan Primati la yo reyini, kounye a y ap planifye kiyès ki te ka vin ranplase Elbé. Bon, premye non nèg nèg yo site se Ramo Nòmil, nou sou blòf mesye. Ramo Nòmil se nèg ki plis konteste kòm DG nan tèt polis la, kòm DG pnh wi. Ou pat konn pati sa? Se pa paske misye kowonpi non. Okontrè, se paske misye pa yon rasanblè. Misye pa gen lidèchip. Misye son bon teknisyen li ye, pa nan vòlò. Ramo Normil. Misye pa nan koripsyon. Enfo, ankèt mwen mennen, misye pa yon nèg vrèman nan koripsyon. Misye son bon teknisyen li ye, men misye pa gen kapasite pou l mennen polis la kòm direktè jeneral. Bon kounye a premye nèg ki vin nan lespri w se Rameau Normil wap kraze polis la pi plis monchè sa vle di kisa kounye a bon banm di nou ti bagay polis la kraze lontan kòman w imajine kòm si polis la tèlman pa gen moun alòske genyen wi men son kestyon de klan polis la tèlman pa gen moun Léon Charles aprè Rameau Normil paske atansyon se sou Rameau Normil kestyon 509 fantom nan kòmanse. N ap vin sou li talè. Se sou misye wi bagay sa kòmanse. E avèk Leon Charles, kounye a polis la vin depatcha nèt, polisye ap tire sou polisye. Nou sonje bagay sa yo? Eben, on nèg, depi lè Leon Charles retounen la, m di ey, nou pran kou. M di n pran kou, paske kòman w imajine, on nèg ki pase anviwon 15 an, li pa nan polis la ankò. Anplis ke l pa nan polis lan, misye al pran yon djòb politik, paske se nan OEA li ye. Sa di misye ap jere yon djòb otman politik. Apre 15 an dabsans, tèlman pa gen moun nan polis lan, nou rele misye vin la. Epi tout, kòm si o kòmandman polis lan, komisè, enspektè, IIG, tout komisè, enspektè, tout nèg nèt, kad nan lapolis, yo aksepte misye vin la kòm chèf yo. Bon pa wè son betizè. Son pakèt betizè nou, yon pakèt ransè nou ye wi. Depi lè sa n kraze polis la plat wi. Kounye a kisa misye bay kòm rezilta? Epi m wè l vin Ayiti lè l ap mache, yo pa fè l anyen non. Kisa misye bay kòm rezilta? 1. Se sou Leon Charles gon pakèt polisye kadre ki asasine, ki tiye par bal, par des individus armes. Sou Leon Charles. Pami yo des agents de swat, swat wi! Kò sa epa kò ou wè fasil non, se sou Léon Charles mwen mwen mwen swat ap drive, sou Léon Charles mwen bay sa wi. Ou wè swat, son w kò kòm si w kap chèche pou konn kiyès ki yon swat ou pa konnen non. Ou pa konn bagay kon sa non, ebyen sou Léon Charles ou wè ajan swat kap drive nan fatra, nan lari. sou Léon Charles. Kisa misye bay kòm rezilta? Katastwòf nan Vilaj de Dye. Olye misye al ranje l pou l rekipere kadav polisye yo, misye aranje l pito l peye pou l rekipere materyèl ke Izo te pran anba a. E pou misye te fè sa, li fè l de konsè ak chèf gang Baz Pilat la, Ze. Epi polisye yo konn sa wi. Okontrè, gen yon pakèt polisye ki akonpanye misye vre k al anba, k al fè sinema avè l, k al monte fim avè l anba, pretèkstan ke l al rekipere materyèl ki te abandone. Alòske se ze ki kowòdone pou nèg yo remèt materyèl la, plis lajan ki bay. Sa fè 1. Se sou Léon Charles la a wi. Bon, misye menm menm l antre nan listwa pi grav wi. Yo konvoke l plizyè fwa la ou konn pou ki sa? Paske se sou li yon prezidan asasine anndan lakay li. Se sou li e gen anpil detay ki t ap pale kòm kwa youn nan dènye moun ke prezidan rele se te misye byen avan son asasina. Epiw wè yo kite misye la pou lèn kounya avèm wèl chita byen trankil kounya li se reprezantann nan OEA epi tout moun akseptel kòmsi se nòmal se la règ kòman poun vle pou polis la pa kraze enben mesye nou epi map gade yon pakèt polisye kap fè raga nan lari ap fè makak bon nou te dakò Léon Charles retounen la nou dakò Léon Charles retounen misye kraze polis la plat Sa vle di kisa? Kounye a sa k rive? Vin genyen la on pale anpil e bagay sa l poko ap rete? Paske majorite nèg ki fè pati de o kòmandman polis la tout se militè. Yo tout se militè. Dayè avan yè, bakòp ki tire sou manifestan yo kote gen 2 moun ki blese par bal, se pat la polisye yo te ye ki te nan bakòp Ariel Henry. Se nèg FADH yo te ye. Konprann sa map pale la. Kounya sak pase? Yo vin estime Frantz Elbe pa kapab? Men kiyès ki kapab? Kiyès ki kapab? Kounya se chèche nan polis la kiyès ou wè n kapab. Dayè jeneralman, nèg ki ap vin DG a li souvan vin fè yon ti tan fòmasyon a Washington. Depi yon nèg pa egzanp pase nan DCPA epi ou tande kote l ye l al Washington, e atansyon. Tounen retounen pa sezi si w tande l vin direktè jeneral polis la. Kounya manke kad sa yo. Gon pakèt la t gen soupson sou do yo. Gen anpil ke yo ta rele wi men ki pa fin twò klè. Ki gen ti kesyon ke yo ta sipoze reponn. E pa bliye kiyès ki bòs polis lan? Se son les Etazini. Le Kanada se yo menm ki patron polis nou an malerezman. M di n sa deja. Kanada bay fòmasyon, Etazini ekipe polis nou an. Men son wont tou wi. Son wont tou wi. Antouka, ann rete la. Eben, pandan Ariel Henry ap fè demach, oubyen ap fè konsiltasyon a lòt manb, gen kout dwèt kap fèt, gen tripotay kap bat tou, kap bay pou ranplase yon seri de moun, yon seri de kad, yo vle ranplase Frantz Elbe. Men banm di nou ti bagay onètman. menm si yo te chanje 10.000 direktè jeneral, pwoblèm nan ap rete an antye. Tande byen sa m pral di n la, menm si yo te.